Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon mwen genyen anpil enfòmasyon pou nou e de enfòmasyon mwen panse ki kapab provoke Anpil horreur. Genyen kelke video tou. Men video sa yo nou konnen nou pap gen chans wè yo e moun ki vle nap kapab voye video sa yo ba nou. Premye video nou jwenn e nou pataje avèk ou c'est un enfant. Yon timoun pandan bal ap tire Li resevwa yon bal. E pa menm yon bal, plizyè bal paske se yon timoun k ap benyen nan yon marsan. Timoun sa jan m ap gade l la, se yon timoun ki kapab avwazine petèt dizan, nevan konsa. Ebyen, daprè jan enfòmasyon yo tonbe, yo ta fè konnen ke timoun sa a arive pèdi lavi l Anba bal, nan dat 20 janvye 2022, imaj la vrèman òrib, map gade pou mwen gen yon djinn sou timoun sa, li gen yon chemiz manch long sou li men ki retouse, epi lè genyen yon moun ki al tante level atè a, se kòmsi m ta kapab di gen anpil san kap koule nan bouch li, elas se konsa moun ap tonbe nan peyi a. Timoun eske nou ak kant je regarde la video m panse ak anpil timoun m panse ak pitit mwen m panse ak pitit pa w mwen panse ak pitit anpil lòt moun ke se ta bal lapolis ke se ta bal bandi ekoute mwen panse ke moun sa ki fè aksyon sila moun sa dwèt li apiye sou gachèt sa ki lakòz timoun sa mouri a Avan l mouri, l ap gen pou l regrèt e l ap gen pou l di krim sa ke l te fè a, li pa t ap santi l byen pou l pa fè mea culpa avan l mouri paske se dur de regarder cette vidéo. Gen yon lòt enfòmasyon ki ap sikile. Mwen wè yon foto. Men nan foto sa genyen yon bagay, wè m di yon bagay, paske se yon, m ta kapab di yon sòt de stati, men se yon bagay ki kalsine. Ekoute byen, se yon moun. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Enfòmasyon yo fè kwè ke gen yon piti. Ki ap viv nan zòn Marin 6 la. Se o nivo de La Plaine. Manman timoun sa li se machann sosis. L ap vann devan Vetayi pou moun ki konn kote sa byen se konsa yo ban m enfòmasyon epi piti sa se on malere. Pafwa li konn ap pran afè moun piti a gen sèlman 14 ans. Hum ebyen jedi 20 janvye 2022 an genyen yon chèf ki se youn nan alye chen mechan, enfòmasyon ta fè kwè tip sa li rele Zazou ki ap dirije Kafou Maren ebyen Zazou ta sanble pran ti gason an nou wè m di ta sanble e li mete dife sou li sou tèren Maren 11 lan. Gen kèk polisye ki yo menm fè konnen ebyen sòlda chyen an pap antre nan maren ankò. Yon timoun 14 an ki nan difikilte, afè l pa bon, li vòlè, yon bandi kenbe l, mete dife sou li. Men, m ap tou pwofite di w konsa chen an, fòk ou mete kontwòl sou mesye yo paske ou pa ka kite nèg yo ap aji konsa. Donk gen de bagay M pa kwè se nèg yo k pou kouri jere yo. Aparaman fòk bagay sa yo kapab rive devan w tou. Paske si chak sòlda genyen yon fasilitasyon, yon sòt de larjès pou l fè sa l vle, ebyen m panse ke nèg yo kapab mete w nan pwoblèm. Ou sonje sa ki te pase nan fèt la kote ke gen yon nèg ki yon sòlda pile epi l di, poukisa w pile m nan sa w tande a? Bal deklannche. Brèf! M gen yon lòt videyo. Video sa li menm Se yon bon zanmi ki voye video sa pou mwen Je suis désolé euh m pa anvi kite euh video fi a pase. C'est un homme ki li menm avèk yon fi e la chanson qu'ils écoutent c'est bien Avant toi E kòman mizik sa di ankò Avant toi Bon se 2 atis yo Kòman yo rele ankò mon Dieu Vita a et Slimane ebyen yo tap byen enjoy yo se yon video ki fèt e ki dure 29 segond alò gen ti bizou ki fèt tou men map sèlman kite nou wè jenòm nan paske la fi li pa gen anyen pou wè ak sa eske nou dakò. Alò misye fè videyo sa a, men yon ti tan aprè enfòmasyon sikile kòm kwa misye pèdi lavi l. E la photo m'est parvenue e foto map gade a l sanble a misye tèt koupe e yo ta fè kwè ke c'est un proche de Vitelhomme, misye rele Mackenson misye tonbe anba bal lapolis. Se tèt chaje wi la. Fi a tap enjoy li avèk mennaj li nan jodi epi yon ti tan aprè move nouvèl. Brèf, anpil lòt enfòmasyon ap sikile. Men jistavan mwen rapousib avèk enfòmasyon sa yo, m ap ba nou yon ti konsèy. Fè m gras mezanmi, pa fin twò frekante zòn Kwadèboukè a e pandan tout wikenn nan. Ekoute byen, lapolis genyen yon sòt de fiksasyon sou zòn nan. Jan m renmen di sa. Jan Leon Charles toujou renmen di sa. E lè bandi zame, yo gen yon fiksasyon tou sou lapolis. Tande byen! Lapolis ap chache demantle gang e gang yo tou yo gen yon fiksasyon sou lapolis nan lojik kanpe goumen. E prensipal viktim nan kad batay sa yo se toujou popilasyon sivil la. Mwen vle ke nou pran yon maksimòm de prekosyon paske li pa twòp evidan pou nou panse al fè zòn sa a. Gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen. Enfòmasyon an di ke yo pa bay ankenn moun konsèy frekante Kwadèboukè san yo pa bezwen. Eske nou tande? Epi, moun nan di m ke l tande anpil moun ap plenyen, kèk chofè ap plenyen, pou chofè k ap sòti Chada yo, pou yo pa moute Kwadèboukè ni Kafou Marasa. Donk se konsa enfòmasyon an tonbe, chofè k ap sòti Chada yo pou yo pa moute ni Kwadèboukè ni Kafou Marasa. Desizyon sa a pran se paske mesye 400 Mawozo yo aprann ke 4 Ponyèt se nan baz Chen an li menm li ye e se la li ye pou kapab vin tagèt yo se poutèt sa li di machin Chada yo Atansyon, fon poze paske yo menm y ap veye kat ponyèt. Tèt chaje wi, kat ponyèt sa se yon gwo bout tonton sòlda. Kat ponyèt, yon gwo bout sòlda ki li menm kanpe ap batay paske nou konnen ke kat ponyèt se te alye depòte. Donk, nèg yo fin pran depòte, ebyen kounye a la a, se kat ponyèt ki li menm ap kanpe batay men tèritwa nèg yo kontwole a tèlman vast se sak fè kat ponyèt li menm li pa kanpe pou al batay kòm si l pa fè baz li nan zòn nan li oblije al nan lòt zòn epi pou l antre nan yon lojik pote boure pwoblèm wi la dan la repiblik mwen gen anpil lòt enfòmasyon m ap pote pou nou m ap fini avèk dosye Bob se a pa bliye m di nou ke se ta yon emisyon lon fòma paske gen anpil enfòmasyon nou ba ou ladan li Bob se pale Morvan Lage yon voice. E Bobse aksepte ke se vwa pal paske nèg yo te kapab konstwi yon robo pou fè robo a pale a l'instar de Bobse. Yo te kapab travay sou yon lojisyèl la pou fè anrejistre yon vwa a l'instar de Bobse. Men la premyè choz ke yon moun dwe konnen, vwa ki ap pale a se vwa Bobse. Morvan lage vwa sa a kote Bobse ap di ke ekoute n ap kapab fè w pase nan Martissant men a kondisyon ke men sa w ap peye. Gen anpil moun k ap fè kòmantè di Bobse se gang men nan kisa Bobse lage tèt li. Konsa tou gen anpil moun ki ap defann Bobse pou dire ke sè t un nòm ki li menm vle itil la repiblik, ki vle itil yon seri de moun ki nostaljik ki vle vini nan peyi a donk l ap fasilite yo pase nan Matisan. Morvan kouri ak Bob se, yon jou aprè, Bob se, reponn. E li te reponn nan Louko Désir, nou te deja poste enfòmasyon an, e n ap vini avèk li ankò yon fwa pou ou, ou menm ki pa t gen chans tande, pou w kapab tande ki sa Bob se ap di, men kite m di nou, ann tande anvan, epi aprè n ap vini pou kòmantè. Salut Fabienne pou m rete onèt avèw mwen pa gen kontwòl mwen pa gen machin ki fè blòk nò lan men pou blòk sid lan nip sidès grandans m gen kontwòl li sa vle di ke machin mwen yo trè koni e chofè nou yo tou toujou dil avèk ti mesye yo pou lè machin sa yo ap pase pou pa ba yo pwoblèm. Donk si w vle al lakay ou, nou ka vin chèche w èpòt, nou mennen w lakay ou. Nou gen djip pou sa. Dakò? Pa gen oken pwoblèm. Nou gen djip pou sa ki ka al deyò èpòt, pase Matisan avan w mennen w lakay ou. Si pandan ou Kafou, ou bezwen al nan kèk vil pwovens nan sid Grandans, Nip lan, N ap mete machin ankò a dispozisyon w. Men donk pou nou al pran w èpòt pou mennen w lakay ou l ap koute w 350 dola ayisyen, ameriken, 350 dola ameriken pou n al pran w èpòt pou mennen w e pou pase Matisan avè w al mennen w lakay ou. Tande Bob pral pale ou gentan ap fon w jan. Écoute Josué et Louco ta tout mès la e mès pa m sa pa gen manti ladan l kote m ye la m sou televizyon m ap tann mesye m vwa fanm yo m ap tann pawòl geto epi spiritualis lan kòm mwen menm tou m pa janm rate l nou wè nou wè m se fanatik nou pa vre se avè nou yè m t ap tande depi te tardieu. Dakan, donk m salye Zaï César e kote li an kèk jou m wè m pa tande l m pa konn si travèse a k difisil pou li. Ok pa fasil. Ekoute mesye avèk un mensonge mille fois répété sans relâche il est beaucoup plus facile de faire croire que l'enfer est le ciel et le ciel est l'enfer. Nèg yo atak malsèn kap fèt kont mwen yo li pa gen anyen pou wè avèk nèg yo swa te gen yon pwoblèm kèlkonk yo li gen pou wè tou senpleman avèk siksè m avèk moun mwen ye a 20 setan karyè dè mikwo a nèg yo fè tout strateji posib e imajinab pou fèmen bouch mwen. Yo envante yon istwa Melissa ki pa kenbe, yo envante yon istwa m gen yon vila Gresye kote m jwenn lajan sa, yo mete yo sou rezo sosyal sa pa kenbe. Yo envante tout sa w konnen kòm atifis yon fason pou yo kapab yon jan fè sosyete a wè m yon lòt moun. Men chak fwa yo fè sa. Li toujou jwe nan avantaj mwen paske m se pitit Bondye, m kwè nan Bondye e mwen an misyon Louko, ma mission est divine map di tout nèg kap taye zèb anba pye m yo sa se tan yo yap pèdi ma mission est divine otomatikman misyon m fini map anonse tout moun mwen mete karyè aprè on 27 ans de Kouwonnman pozitif patou dan le mond Louko m rive spring valley men plak la sou al nan lopital mwen wap wèl majistra spring valley a remèt mwen kle vil la wi spring valley wi remèt mwen kle vil la wi mwen rive an guyane française andre yves rameau ka temwaye yap tande la pastè pentjiev ka temwaye sa. Yo te panse se te prezidan franse a ki te an Giyàn wi. Ayisyen k mobilize pou vin rankontre Bob se pou sa Bob se ye, pou sa Bob se senbolize, pou sa Bob se reprezante wi nan sosyete ayisyèn nan wi. On ka on karyè de 25 an de kouwònman wi nèg y ap eseye wè si y a sal li wi. Epi chak fwa yo vin pou yo sal li, okontrè yo anbeli karyè lan davantaj. Mesye m ap di nou on bagay, tande byen sa m ap di nou an. E sa fèm apresyew louko, pa gen yon jou ou vin la ou pa pale de Bob, ou pa pale de Guerrier, ou pa pale de PRR, m te malad map tandew e kap di ah Bob gèlè atè nèt, m ri pandan m kouche sou kabann nan, rezon an m pat ale paske m wèl pa fè sans dèyè yon mikwo, lè jounal lan tap fèt se te jounal lan sèlman louko, gen de angajman ke m pat gen pa vre, m te gen dwa annik pran tchaniz mwen la epi lè a barem voye yon chemiz sou dom m kouri. Men kounya avèk nouvèl teknoloji an, avèk rezo sosyal lan, avèk live Facebook lan, live YouTube lan, ou oblije leve 30 minit avan lè ou te konn leve an. Ou pwograme w 30 minit, yon fason pou si w met chemiz sal, pa ale avèk pantalon an. An menm tan Louko, fòk mwen fè w jwenn dam k ap abiye m nan, paske lanvi ba w kout men tou. An tou ka, m ap tann li, m ap siye bay pwoblèm nan. E pi, m ap pral di yon ti bagay, Louko, e pi mwen di ke kòm kounye a gen layv, gen fesbouk, gen youtoub, gon jan pou ye. Gen rad pou genyen. E non sèlman gen rad la, gen jan pou marye yo. Gon jan pou marye yo tou. Ou konprann sa m di la? Em wè se ka fè sa pou mwen tou. Epi m di nan mwen menm, ah sosyete sa fòk nèg pran anpil prekosyon. Men aprè m vin padone zanmi an. Ou konn pou sa m padone l? Nan peryòd m te konnen l lan l te gen yon kè moun. Men jodi a ou di m se yon kè kochon ke l genyen. Sa vle di yon moun ki te gen kè moun avèk yon moun ki vin transfòme avèk kè kochon yo pap janm gen menm atitid. M pa merite yon kout klòch? Monchè, se pòz Carl Dieudonné a m pran nan jounal Premyè Okazyon m ap peye jodi a, e malerezman e gran frè m Patrick Monceau ap oblije ap peye l tou. M regrèt ke Patrick ap peye tou. M te vle mwen sèlman k pou te peye l, paske m te angaje m pou Carl Dieudonné pa mouri. Je suis un spiritualiste, je suis de Léogâne. On kout klòch. Ou son ou son ah wè wap mande klòch nèt ah wè wap mande klòch nèt papa ah. Louko, Eske m te pale avèk on Fabyèn? Wi. Ok. Louko, M son antreprenè, ou konnenl deja Louko. Trè byen. Mwen envesti nan. Imobilye. Mwen envesti tou nan mobilye. Mwen envesti nan konstriksyon. Mwen envesti nan transpò piblik. Ou pa fouti sòti w al Pòtay Leyogàn la pou w pa jwenn yon papa pèp ap chaje pou mennen moun Tigwav, Grangwav, Miragwàn. Lè vin gen pwoblèm Matisan, vi kantite zanmi ke m gen nan dyaspora, epi yo di m Bòb nou ta renmen rantre. Men nou pè matisan an. Kiyès panche sou sa? Mwen te fèk apèn ouvri bobi bobi otosel. Mwen ouvri bobi otosel, mwen achte machin nan oksyon ozetazini. M achte kèk lòt ti machin gen kèk ti pwoblèm. Mwen peye akòdya shiping, nou mete yo, nou dedwane yo. Depi m fè 600 dola sou yon machin m vann li louko. M pa nan kenbe l. Ou pa nan kenbe l, trè byen. Wi m fè 700 dola son machin, la tè pa pou mwen, bon kisa w pou nèg fè richès, èske yap antere w, èske yap baw yon sèkèy an nò pou antere w wi ou non Louko? Non ou klè ou klè ou klè. Gen anpil nèg ki gen lajan yo pa menm gen chans jwenn yon sèkèy pou antere yo, ka nèg sa te gen makèt li nan tranbleman de tè 12 janvye a. 12 janvye banm yon leson Louko, ou pa dwe mate make chita konekte avèk materyèl Kote wap fon bann ènmi, fon bann mechanste, pran tout richès pou ou, vòlè sèl pa moun, mete timoun òfelen, mete timoun òfelin epi lè w mouri son bra sèkèy sèlman yap ba ou Louko. Wè se klè, se klè, se sèlman sa. Louko m poko janm wè w antere yon nèg nan yon Mercedes bwat non. Wi, te, non te M konnen ki te poko fè janm sa. wè w antere yon nèg nan yon BMW non. Te konnen ki te fè sa an Afrik, M men bagay poko an Afrik. janm wè kòfrefò ap swiv kòbya. Donk mwen di nan sans sa, yon nèg kap fè richès, fè l avèk anpil prekosyon paske de jou ou vin pase isiba. De jou. Kounya lè m wè machin yo nan bobi nan bobi an nan bobi otosel lan yon seri de jeep yo pa ka vann m gen moun ki vini yo di m yo pap achte bèl machin akoz kesyon kidnaping nan kidnaping nan lè yo achte bèl machin nan se rega kidnaping nan yo mete sou yo ou la louko kounya mwen di rivelino ki se responsab de vant m di rivelino ann jwe yon jwèt entèlijan kounya. N ap vire Bobi Otosel lan an Bobi Transpò Plis. Transpò Plis sèmen. M ale nan DGI, m fè papye m kòrèkteman, kounye a machin sa yo k pa ka vann nan, m mete machin sa yo o sèvis de dyaspora, n ap pran yon èpòt mennen w Grangwav, pou yon èpòt mennen w Miragwàn, pou yon èpòt mennen w Tigwav, si moun yo an fami yo an gwoup, kounye a n ap mete yon bis. Non ou merite klòch la, ou merite klòch la Ou fèm travay maten anpil. Epi Fabyèn, m pa konn si e 2 malveyan yo, 2 malfra yo, yo pwograme yon Fabyèn rele nan konpayi an. Men tout biznis mwen yo Louko, e pa mwen k ladan yo. Se pwograme yo pwograme moun nan ki enèp. Yo pwograme misye. Si w al nan Bobi Otopatik Gresye, e pa mwen k ladan. W al nan O Bobi ki pran tout Gresye, Lewogàn, Melye, e pa mwen k ladan yo. De menm papa pèp Transpò Plis la, se yon moun ki responsab konpayi a. Lokasyon machin mwen an, se yon moun ki responsab li. Donk, epi li rele nan lokasyon an. Fabyèn e Sikoni, Fabyèn envante a. Lèl relel mòdi kous fòk e avèm poul pale. Lè moun yo sekretè an relem dim dam nan bezwen poum bal de garanti poul ka lwe machin nan. Men nou menm nou pa lwew machin pou al kraze machin nou al fè boule machin nou. Paske sa nou vin remake Louko nou redi poun fè kòb nou. Li di m e si yo ta pandan machin nan ap pase yo ta rankontre ak bandi. Mwen di chofè k ap kondwi machin yo se moun ke m konnen ki gen kontwòl anviwònman yo, dayè tout machin mwen yo depi y ap chaje kote y ap chaje Pòtay Leyogàn nan yo gen yon kòb ke yo bay avèk kèk konpayi ki kwafe afè transpò nan peyi Dayiti, sendika. Yo gon kòb pou yo bay chèf gang ki se reprezantan zòn nan e pa sèlman pou konpayi m nan sèlman non louko rele madam lorèt rele dyekidesid tout moun antre nan lojik la wi louko paske pa gen leta men louko se leta kòm avoka se leta kounye a pou m ta trennen nan tribinal paske leta fè m peye viyèt leta fè m peye plak kounye a se mwen kounye a olye leta met lapolis pou kontwole zòn nan se mwen kounye a k ap peye nèg ak zam pou m pase avèk pasaje m. Se klè, se klè. Èske w la Louko? Yo, mwen la, mwen la, mwen la, mwen la, mwen la. Pandan yo ap fè rabia a Louko, yo fèk, pa sa pa gen 2 semèn, yo kidnape yon bis papa pèp, tren papa pèp, nan Matisan 7 la, avèk tout pasaje ladann wi Louko. A bon? Lè sa w oblije al negosye? Yo fouye tout moun, yo pran tout bagay sou moun yo. Se negosye m negosye. Lè yo mande m èske m ap negosye pou bis lan avèk chofè a, m di non, m se papa pèp. M ap negosye pou tout pasaje k t anndan machin mwen an, ki konpri m yon chofè avèk machin nan. Klè, klè, klè, klè. M ba w kout klòch. Lè yo rele chèf lan, mwen di chèf lan sa, chèf la di, pou sa w ap fè pou zòn nan, pou timoun defavorize yo, n ap voye moun yo ale, n ap ba w machin nan wi Louko. Men se sa m t ap di talè a wi Bòpse. Se sa m t ap di talè a. 200 dola ameriken sa a, men kouman istwa 200 dola ameriken an pale. Li pa t 200 dola ameriken, Louko. Fò m byen di w li te 350 dola ameriken. Bèbè. Paske Fabyèn ta prale Grandans. Nou tap met on patwonl a dispozisyonl pranl èpòt mennenl dirèkteman grandans A tout chofè. Nan lè chofèm nan ap rive grandans lan kounya fòk mwen peye otèl pou chofè a pou chofè a ka tounen vin jwenn mwen nan demen avèk machin nan Oh la la. tout sa yo se nan 350 dola ameriken an kounya mdi Fabyèn olye ke mwen pran on èpòt al mete ou grandans De preferans, pran yon ti avyon èpòt la pandan w nan ayopò Tousen Louvèti lan. Al nan ti èpòt la, pran yon avyon, gen avyon k fè Jeremi. Fabyèn di m non l pè sekous ti avyon sa yo. Ebyen mwen di l kòm gon pwoblèm gaz ki poze, paske galon gaz la vann 400 dola, mwen p ap kapab al depoze w ou menm sèlman Grandans pou 350 dola ameriken. M eske m pa ka mete w nan mwatye wout epi w ap fè fanmi w vin chèche w? Deben, Deben. Kounye a Fabyèn antann avè m pou m mete l gresye epi l ap fè fanmi l vin pran l sot Jeremi vin pran l gresye. Pa gen de mal nan sa non. M pa wè janm wè pwoblèm nan non. Onisàn Patwòl, V6. Ou pral èpòt, è kondisyone, w ap pran yon moun, w ap moute Petyonvil avè l, w ap pase Tomasen avè l, ou pral Laboul avè l, ou pral mete l gresye pou 200 dola ameriken pi kokorat yo di twòp kòb, Louko. Ou fin pale a. Tande, paske. Louko, nou fè peyi a avèk jan de kokorat sa yo? Tande, se paske ou pa konnen, paske yon machin. Jan de salte sa yo, rès moun sa yo, nou ka fè peyi avè yo, Louko? Ou fin pale, ou fin pale, Bòb se mouche. Si se pou afè Carl Dieudonné a, m ap pot kou m, m ap. Koubou mèsi bokou mè trè chè zami bòn joune bon vandredi bon wikèn mdi sa wo e fò depi lè sa rive se louko kou inè a rive map kite nou mpral pran valery numa aprè mfèmen radyo m poum tande tèt mwen nan gran boulva mondyal la ekselan wikèn. Gen plizyè bagay ki fè lafimen leve. Dèfwa se konn dife, dèfwa se kapab Kon jan yo rele sa yon ekstenktè pa egzanp, dèfwa se kapab gaz lakrimojèn paske lè yo fèk lage l li gon kantite lafimen ke l bay, men wè lafimen an l pap janm dakò pou l leve pou kont li. Brèf. Men konsa tou, nan tèm dirèk la, gen yon seri de moun nan sosyete a, yo toujou ap chache vèni moun, yo toujou ap chache mete pawòl sou moun. Men ekoute, ou wè, lè yon nèg blofè, kèlkeswa Jan piblik la renmen n, jan sosyete a renmen n, on jou ou lotre, y ap fini pa dekouvri ke ou se yon blofè. Eske nou konprann? Mwen menm la k ap pale a, si m se yon blofè, yo gen pou yo dekouvri m kanmenm. Pa gen manti nan sa. N ap swiv, paske nan peyi sa a, gen anpil nèg ki grenn senk. Gen anpil nèg ki ap jwe wòl Simon le Farizyen ki etè prè de Jezi, e lòske Jezi li avè pwopoze de franchir le nouvo pa, ebyen ki sa l te fè? Li te refize. Konpwene byen parabòl yo la fami, paske mwen m pa vle dirèk, Mòvann gen moun dèyè l, Bòbse gen moun dèyè l, ebyen ann kite lanati wè. Men ekoute, ban m di nou yon bagay. wè lè w gen yon moun ou renmen anpil, lè w tande yon move nouvèl sou li, pa di wi, pa di non. Al mennen ankèt ou pito. Paske wè nan ti peyi sa moun ap viv jounen jodi a la, tout è posib. Konpwone byen. Mèsi la fami, kòm toujou, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!